Sou entènèt lan wap pale avèm map pale avèw sou entènèt lan tou so m pa konnen non si se yon bif ou mandem janm dil lan Cherim tout wap pale de manje wap pale de fanm ou ap relo dis dat banm diw ti bagay ou te satisfè ou te santi w byen lè w te ok m dakò ou te di wap fè yon prank sou mwen ou kite bagay lan pase ou pa janm fè prank ou sak te di mwen pat serye lè w te vin lè w te vin fè fè fè makak ou a nan chanm mwen an kounya mwen menm ki dakò Ou pran video sa w lagel sou entènèt la. Pa lage video sa kisa moun pral di? Widiana bouzen, Widiana fasil, Widiana sesi te kontan lè kòmantè sa yo tap lage a. Men kounya, si m renmen tou sa w fè m nan, m fè w sa m santi kap satisfè m, si m renmen tou sa w fè m nan, ou twouve m pa bon, ou jije m mal, kounya ou kanpe wap fè m pwomès sou entènèt, Fè sèkèy met la. Enben cheri wè wè video la m pral anrejistre l menm map voye l bay fanmi m pou m di yo konsa men sa nou te planifye ansanm men sa nou te planifye ansanm bagay fin fèt kounya la menm nan ou di ou pral manje l map voye video a bay granmoun mwen map voye video a bay granmoun mwen map voye video a bay tout fanmi m. Pou yo tann sa w pral fè nan. Ban m di w ti bagay kalezo. La Gonave avèk Jeremi sak gen plis dyab. Nou pa sòt Jeremi nou pa vin bay piyay nou menm. W ap di oo m konn sa w peze. Wi m konnen w m konnen w s on ti bòkò. M konnen w s on s on ti bòkò m konnen w s on kòman m te ka di bagay la on ti bòkò on moun k ap pran pòz. Mete mouchwa sou ou fè makak pou moun ka pè w. Widiana pa ka pè w cheri. M soti nan gran lakou. Ou konnen deja m sòti Jeremi. M se timoun Jeremi. M sòti nan gran lakou. Widiana pa ka pè ti presyon sa w ap vin bay lan la. Ou pa ou pa konn tande yon pwovèb ki di bat chen an tann mèt li? E kou pou kou Bondye se ril ri sa. Ou fè m yon bagay, li li rive sou mwen mal, tout moun ap pale de mwen, tout moun ap joure m, tout moun ap di Widiana fasil, Widiana bouzen. Anben wi, m pa gen pwoblèm. Epi mwen menm tou cheri, fò ka gen kè. Si m lave bagay la m ba w bwè dlo a, fò ka gen. Kè! Ou menm m pa bezwen konnen si se Ayiti ou prale jan m tande Niki di m ou pral Ayiti, ou gen vant fè mal, ou pral disi ou pral dat ou pral m pa konnen kiyès ki pral fè remèd pou ou sa pa gade m. Sa pa gade m. Men cheri ou pa kab vin chache bif. Si w ap vin chache bif e ou k ap wè l. Kote k gen plis dyab? Jeremi avèk Lagonav kote k gen plis dyab? Epi mwen m pa bezwen ale non cheri. M gen bwa dèyè bannann mwen. E se pa sèl pou ou non, pou tout moun ki panse yo ka fè Rutana yon bagay ki mal. M gen manman, m gen papa, m gen gran papa, m gen grann, m gen tonton. Tout atè a. Kote kote k gen dyab lan se yo k konnen, tande kalezo. Met granmoun sou ou. Si w bezwen bif, si w bezwen bif, si w bezwen bif, n ap bif. Ok met granmoun sou ou. Ou fin aranje w. Ou fin aranje w. Ou fè makak ou. Kounya la menm nan m fè sa m santi k ap fè m plezi pou m remèt ou. Ou santi w fache. Kòman sa w fache? Kòman sa w fache? Epi w di epi w epi w ou oze pou w vin di konsa o e fè sèkèy met la. Fè sèkèy met la de ou ak kalezo. Sa te fè m nan w te santi w byen fè m li Ou te santi w kontan lè m te di w non pa lage videyo a Poukisa w te lage l Tout moun t ap di w non pa lage videyo a Poukisa w pa t tande Kot zòrèy ou te ye Kot tande w te ye Kot tande w te ye Ou te ka di sa gen entènèt nan Splendè a nou 2 cheri M konnen djab ou ye Enben cheri Fè djab ou a big byen tande Fè djab ou a big M swete w gen djab tou pou w pa ka pran nan M swete sa. Misye te sa guys. Misye te sa. Paske bon ou ka panse bagay la son bagay kap fini konsa li etou. Saw fè li rive sou nèg mwen mal, nèg la ou pa konn kisa lap prepare pou ou sil vini. Epi ou menm wap vin aranje kouw wap vin wap vin aranje ou wap vin di konsa oo prepare prepare prepare sèkèy prepare sèkèy de ou ak kalez ou. Met granmoun sou ou tande. Lò, banm wè. Lè w asasen ou pa ka pè san. Lè w asasen ou pa ka pè san. Ou te rantre nan game nan ou rantre nèt. Ou rantre nèt. Ou asasen, ou asasen epi ou pè san. Ou asasen ou pè san. Ou pa, ou pa, ou pa enpe konpa ou te ka fè ki sanble ak sa. Ou te ka vin fè m. Lè sa, lè sa m pa konnen m bade l epi m fè w mwa mwa m fè l gou nan dyòl ou. Se mwen se ou cheri. Afè bagay m tande wap di konsa prepare m wap vin pou mwen map tann ou tou map tann ou e pa bliye epa sou resif wap vin monte yes pa bliye sa pa bliye sa paske wap gade widiana ou pa konn nan ki bitasyon m soti cheri m tande wap pale de lagonav sak lagonav la ou panse nou pral bay la lagonav a jeremi pou dyab. Aranje w tande kalezo met granmoun sou ou met granmoun sou ou wap banm replik map baw replik kòm m wè yo sou entènèt pa bezwen fè zen a avèm nap fèl cheri mwen pat atann a sa kalezo ala ou fin chita ou fin fè m yon aksyon konsa ou kontan wouch kalezo fè yit tout medya ap poste l li manke koupe widiana lal prank widiana widiana dakò nan prank lan li manke koupe widiana ou kontan. Men cheri, m fè may mwen travay, m di kèt sa, ki replik m ta va li la? M ta remèt li sa l fè m nan wi. Li men, fò m te fè l pou l te rive sou ou baz. Fò w admèt, si w te dakò pou te sal mwen sou entènèt lan, pou tout moun t ap di Widiana s on fanm fasil, pou tout moun t ap di Widiana bouzen, Yes! Men kounye a fò w admèt si w fin bwè ti dlo a, fò w admèt pou vant ou fè w mal, fò w admèt lè w rive yon kote pou y ap di men fanm ki bwè, men, men, men misye ki, ki bwè dlo dèyè Widiana a. Yes! Fò w admèt! Afè pawòl w ap pale, pawòl ou pral manje m nan, mete sa devan w kou dèyè l. Sa nou ye w a, sa nou ye w al manje m nan. Si w kapab tou, kalezo. Si w kapab tou. Antouka m ap tann ou. Sèl sa m konnen, videyo w fè a. M pral voyel bay granmoun mwen. M pap voye link ba yo non men pase m pa pral voye al baw grenn views baz. M pa pral voye al baw grenn views. Map download sa w mete an m voyel bay tout granmoun mwen pou m di konsa Map eksplike yo bagay la janl ye a ke kalezo te gen yon prank poul te fè sou mwen bagay la m fin bliyel bagay la fin pase kounya w vin fè prank sou mwen kounya m di w pa lage video a te bezwen sal mwen ou lage video a kounya m baw replik cheri Ou pa ka di ou pral manje m. Map voye video la bay tout granmoun yo pou yo tann manje pral manje la. Tann la sou byen. Ou pa konnen madichon bay manman w e li k rive bèlmè w? Aranje w. So si w gen tan avèti m. Bat pou do w pa atè anvan m. Bat pou do w pa atè anvan m. Epi moun kap joure yo. Fò nou met fò nou ekilibre bagay la wi. Fò nou balanse bagay la byen wi. Ann pran yon ti egzanp mezanmi. Nou ko fanm fanm yo. Mizè fanm se pou fanm. Eske nou dakò sa kalezo fè la. Dayè pou kalezo mouri li fè a wi. Nou dakò? Fanm konik k rele mizè fanm se pou fanm nan. Mwen e fanm kap jourem ankò. M konnen yo di tout doulè fanm se pou fanm. E sam konn tande yap di tout mizè fanm se pou fanm epi nou renmen joure nap jourem kòman n santi nou. Sa vle di nou te kontan sa kalezo fèm nan. Bon menm sim te bouzen. Menm sim te chwazi bay plimen. Menm si sa. Nou paka ap jourem. E pou mwen kounye paske sal fè an pa bon. Sal fè an pa bon. Mwen ok tankou gen gason kou mwen wi gen gason ki di kalezo ou mawozo ou pap dwe al pibliye bagay sa ou te dwe pran ou rive nan dyòl bagay ou te dwe fè sa ou gen pou fè ou pap dwe pibliye kounya ok wè gason wi mizè gason pou gason wi gen gason ki pa korel epi nou menm nou se fanm epi e mwen menm nap vin joure apre video m li fin pranl fin lage li fin lage oh li pral koupe widiana epi e mwen menm nap joure nou pa moun. mezanmi. E fanm nou ye, m konn tande yo di doulè fanm se pou tout fanm e fanm nou ye, nou pa ka ap aji konsa. Nan tou lè ka kalezo map tann ou avèk fòs e map kou do pa atè anvan paske ou gentan ou gentan avèti m cheri ou gentan avèti m afè bagay m tande w ap di konsa oo e e lagonav lagonav ou soti de wè sak gen lagonav kote e moun k ta mennen w nan dyab tande kalezo heheheh e moun k ta mennen w nan dyab e pandan menm sendomeng la menm si ta moute ayiti kalezo wal fon bagay dèyè do m M pa bezwen moute Ayiti pou m al ba w replik. M gen twòp moun ki pou ba w replik Kalezo. Ok? M gen twòp moun ki pou ba w replik. Antouka, nou pa konn kote bagay sa ap fini e ou kòmanse. Fò w admèt ke se ou menm ki kòmanse. Ou kòmanse bagay lan w ap reziye w baz. W ap reziye w. Nou pa konn kot sa ap fini. Ou konn kot sa ap fini? Non! Ou pa konn kot sa ap fini. Konnen wap vin wap vin moute sou wap vin moute sou sou entènèt vin banm repons vin di konsa ou met granmoun sou mwen ou pral manjem sam ye ou pral manje a sa ou pral manje a kalezye hein on sa pa la al manje on sèl bagay mwen di ou bat pou do pa ate anvan paske si ou avek yon moun ou pral touye m e video la m pral save li m pral voye bay granmoun mwen. Ou pa gen kè, ou a jwe pokè cheri. Pa konsa yo di bagay lan? Ou pa gen kè, ou a jwe pokè. Ou asasen ou pè san. Ou ak asasen ou ap benyen nan san. Ou bèl! Non, met granmoun sou ou baz. Bon mwen menm ki fi, ou fin fè m sa w fè m nan, m pa may. M dakò, tout moun ap joure m. Widiana fasil, Widiana bouzen, Widiana dis, Widiana dat. Tout moun ap mande goute paske Widiana e bay l ap bay. Konprann? Widiana, ou fè konprann ke Widiana e bay l ap bay. Tout moun ap vin mande pa yo. Tout sa kiyès ki lakoz? Ou menm! Ou menm ki lakoz! Kiyès ki lakoz? E pa ou menm? Si w te fè bagay la, lè m te di w pa lage videyo a, bagay la t ap rete prive antre nou avèk avèk lòt moun yo ki te la, fanm yo te la, li t ap rete antre nou. Ou konprann? Li t ap rete antre nou. Kounye a la menm nan ou pibliye l. Lè w pibliye l la menm nan kisa w lage m? Di m! Nan kisa w lage m? E map tann joure a paske sam ka fè. M pa ka fè anyen non. Kalezo fèm yon bagay m remèt li sal fèm nan epi mwen menm nap vin joure. Ebyen ok pa gen pwoblèm non. Dja, Kalezo map tann ou pou fè sa wap fè a. Epi mwen menm tou m gen granmoun pou granmoun mwen fè sa yap fè a tou. Epi an.